Zero tolerans lan pral aplike, blan yo kòmanse vini, deklarasyon sa komisè Richemond fè nan mikwo laprès estime se moman ou jamè pou yo kraze Matisan e l fè konnen tout moun k ap viv nan zòn sa yo pa anpil ke sa e pa gen rezon pou peyi a ap soufri ak koze gang se moman pou yo eradike epi kraze tout bandi sitou moun nan Vilaj de Dye ou ankò Matisan ki anpeche zòn sid la fonksyone ou ankò peyi Dayiti. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, mwen kontan pou m enfòme n nan lè sa a, e se moman pou m prezante n tout dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Selon sa nou ta aprann nèg ak zam, bandi Vitelòm yo anvayi Laboul, yo pran zòn Matisan pou yo, nèg yo pase tout kote, se bal k ap simen, sa w tande a moun pa ka kanpe, peyi a fini nèt, se gang ki opouvwa e lapolis pa ka fè anyen, E deja se nan menm moman sa tou nou kapab konstate yon avyon Kanada kap vole nan syèl peyi Dayiti, yo fè konnen yo la pou vin pote lame fòt ak polis nasyonal la ki ta dwe nan jou kap vini yo la kraze tout gang nan peyi a. Nou aprann tou yon ajan FADH tonbe anba bal, se lapolis ki ta touye l pa erè, sitiyasyon sa lage dlo nan je fanmi, zanmi, E se grav, militè kap goumen ak polis nasyonal la. Medam mesye gwo vire won nan peyi dayiti kiten kite n ak ekip afè TV bon an moun sa yo kap pote plis detay ak enfòmasyon an pou nou pa bliye ou konekte sofia TV 83 e map di n mèsi ak sila yo ki toujou rete ansanm avè n moun ki konekte depi lontan moun kap swiv chanèl la e ki toujou kite yon kòmantè e ki toujou pataje videyo yo se moman an poum di n mèsi kontinye ede n nan pataje e travay la ap kontinye chak jou Bondye mete nou la pou n enfòme w an tan reyèl san voye monte ni wete. Enfòmasyon ki rive jwenn nou la di ni mesye vitelòm yo medam mesye nan moman nap pale la mesye yo eske mesye yo anvayi zòn fò jak. Ebyen Jimmy nap avanse ak enfòmasyon sila nou wè nan kad dosye ensekirite a e ki koenside sitou e pwè nan moman nap pale la avyon kanadyen ki e jisteman genyen dè mizil e odu ebyen nou wè mesye vitelòm yo yo menm nan moman nap pale la ki anvayi zòn fòjak men nou di anvayi eske mesye yo. Se nan kad eseye ap eseye delokalize yo pa rapò avèk presyon ki gen la paske reyalite a di nou nan moman nap pale la gon kouri nan geto yo o ni zòn Kanaran gon kouri mesye yo ap eseye sa kap eseye epapiye yo sa kap eseye delokalize yo nou pa konnen eske nan kad sa men nou wè mesye Vitelòm yo menm yè samdi a ki yo menm tap eseye ebyen rann yo zòn Fòjak gen moun ki ta menm fè konnen se ta mesye se nan kad elajisman de teritwa yap fè. Y ap eseye elaji teritwa yo, dan la mezi ou lòske operasyon sa a kòmanse, pou yo kapab gen plis kote pou yo kache. Men, nou kapab di, mesye Vitelòm yo, bandi Vitelòm yo, ki yo menm te abòde plizyè veyikil, yo debake san chaj, ke yo tou pwofite ransone popilasyon sivil la. Nou kapab di, donk, nou wè la a, sitiyasyon ki alaman nan moman n ap pale la a, non sèlman bò kote bandi yo, ki yo menm ap eseye delokalize tèt yo, men osi, ki ap eseye ransone popilasyon an menm tan tou. Donk nou kapab di son sitiyasyon ki vrèman vrèman emouvant nan moman nap pale la pa rapò avèk avyon militè kanadyen sa ki li menm ap sivole espas ayeryèn Ayiti a e nou kapab di ki kreye anpil anpil sispens e anpil moun ap reyaji pa rapò gen anpil moun ki di mi ki. E nou kapab di Dimi nan moman n ap pale la a pandan ke li nan wout la la a avyon ki sanse ki sanse pran rekil li paske nou pa wè l men nou pa konnen èske li toujou dan lè men sepandan nou kapab di e avyon an ki li menm ap sivole ki pa poze men l e al fè va e vyen ale retou ale retou ale retou nan zòn site solèy nou remake li odsi zòn site solèy zòn vilaj etche e tout kote avyon li menm li ap fè va e vyen. Ebyen sa ki kreye anpil anpil reyaksyon bò kote popilasyon sivil la ki yo menm ap opine e di daprè mikwo twotwa ke nou fè gen anpil moun ki yo menm manifeste kontantman yo parapò avèk prezans sa yo sa ke yo ap divulge ke yo di yo menm yo ta resi rale yon souf anba bandi gen anpil moun di konsa di wi ebyen yo prè pou yo ta renmen e gon amelyorasyon ki pou fèt nan dosye ensekirite a. Moun ki di yo ta renmen al dan le sid, yo ta renmen al nan peyi yo, moun ki yo ta renmen tounen Matis lan, e m panse ke nan kad e nan kad dosye sa a gen anpil e gen anpil reyaksyon bò kote popilasyon pou yo menm manifeste kontantman yo Salomon. Bon, e e la ankò Leonel, nou kapab eseye konprann, nou kapab eseye konprann Nan ki kontèks nou ye, nan ki sitiyasyon difisil nou ye, e nou wè e pa rapò avèk bandi e Vitelòm yo, sa vle di ou wè de jou an jou lòske nèg yo ap pran tèl teritwa, nèg yo alèz, yo fè sa yo pito sa yo sa yo pito. Bon m espere ke e sa fè gen anpil moun tou yo bezwen fòs entèvansyon anndan peyi a paske yo di yo bezwen antre nan peyi yo men pa rapò avèk ensekirite a, pa rapò avèk jan bandi yo vin alèz anndan peyi a, enben yo anpil moun kwè avèk. yon fòs etranjè, yon fòs ki pral vin akonpanye lapolis la, l ap pèmèt ke bandi yo yo limite nan sòti yo, nan aksyon yo, e bandi yo ap limite tou parapò avèk jan y ap pètibe, nui moun anndan peyi a. Men anpil moun espere fòs sa a, nan jou k ap vini la, èske tout bon vre ap genyen yon chita pale sou dosye Ayiti a pou wè kòman Yo kapab voye yon fòs etranjè vin akonpanye lapolis la pou demantle gang andan peyi a, Leonel Jimmy Anderson. Pandansetan nap avanse kounya la medam mesye nan moman nap pale la nan lè nap pale la nan lè sa nap pale la nou konnen nou konnen nèg ti mesye gang sa yo ti mesye ame sa yo son ekip son ekip moun ki toujou sou alkòl yo sitou lè wikenn lè wikenn sa se si e sèten yap bwè yap fimen yo sou tout e movè pwodwi. Kounya la, fenomèn avyon kanadyen sa la nou wè ki tap vole syèl lan la, bagay sa fè mesye sa yo pa dòmi menm. Bagay sa yo lage mesye sa yo nan kouri medam mesye jan nou dil la, epi odela de sa, ebyen m panse ke fòk nou touche dosye komisè Richemond an mesye, komisè Richemond souvan nou pale de komisè Muscadin kap frape, ebyen la se komisè Richemond ki tranble peyi an, Anderson Pilanol mesye nou kapab ale avèk enfo sa. Se pa yon ti bagay ki piti deklarasyon sa ke komisè Richemond fè an mesye. Bon, e Jimmy pou nou avanse. Wi, e Leonel, ou mèt avanse. Wi, Jimmy nou wè la a komisè Richemond ki li menm mande pou disparèt Matissan an sou kat jewografik la, e byen komisè Richemond ki mande e dan lè jou a veni pou Matissan pa egziste ankò. Se deklarasyon komisè Richemond ki li menm nan tèt pakè Okay la. Donk nou panse ke a pati de deklarasyon sa a ki li menm sisite anpil reyaksyon bò kote popilasyon sivil la. Donk nou wè pandan dènye moman sa yo la ebyen Matisanj, Vilaydedye zòn sa yo ke gen anpil pwojektè ki limen sou yo kòm de zòn si n ap pale de asasina polisye se gran ravin e Vilaydedye se zòn ki te kòmanse asasine polisye avan. 16 novanm 2016, sa k te pase anba Gran Ravin, kote gen va Bikul te nan tèt yon operasyon, plizyè ajan Ibo ta pral pèdi lavi yo e pa rapò avèk ti lapli e nou sonje le 12 mas 2021 sa k te pase nan Vilaj de Dye e nou wè aprè rès mesye ta pral swiv menm egzanp lan, tanto sa k pase o nivo Metivye, tanto sa k pase dènyèman la a o nivo depatman Latibonit, o nivo Andy komin Lyankou, ebyen nou kapab di nan moman n ap pale la a popilasyon ki yo menm aklame yon tèl desizyon. e ki mande pou vil Ayidedyee, pou map 600 zòn sa yo pou yo kapab atak yo avèk anpil rigè, nou kapab atann ebyen nou pa konnen ki sak pral fèt dan lè jou sa vini, èske zòn sa yo menm yo pral reaktiboaze yo, men lesansyèl gen anpil espwa, gen anpil reyaksyon kap soti bò kote popilasyon sibil la ki yo menm bat bravo pou yon sèl pou yon evantyèl pou yon evantyèl jisteman posiblite pou ta kapab jisteman aneyanti gang yo e sitou. Granvil, Vilaj de Dye poukwa pa, zòn Pènye, tout kote ki gen bandi anndan peyi a, nou atann pral gon amelyorasyon. Pase vin fòk nou di l, nan moman nap pale la gon fredi nan peyi Kanada, gon fredi Ozetazini, se bilan zewo. Donk m panse ke gen anpil moun ki ta renmen vin jisteman antre nan peyi yo, otomatikman ta gen yon sekite, ta gen yon sekite, e sekite sa li menm li ta aneyanti, otomatikman ta gen sekite nan peyi a. Dyaspora a prè pou l debake, non sèlman. Vin pran vin pran ti vin pran ti plezi nan peyi men vin kreye travay vin kreye biznis pou ke jèn kap pati yo menm yo ka sispann pati paske otomatikman dyaspora ta debake la gen anpil jèn la otomatik pa gen sekirite gen anpil jèn la yo kap fè foli pou al kay Biden yo pap menm al ankò e daprè daprè micro trottoir ke nou fè di anpil ladan yo vle rete depi gen ensekirite nan peyi. Komisè gouvèneman vil Okay la, Ronald Richemond ki ta pozisyone li sou sitiyasyon ki genyen e nan katye Matisan depi plizyè lane kote nan deklarasyon komisè gouvèneman vil Okay la li fè konnen katye Matisan pa menm genyen 300 moun kap viv ladann enben Se yon rezon kote yon popilasyon ki genyen anviwon 500 e mil moun pa dwe rete e yon fason e disfonksyonèl akoz e zòn sa daprè komisè Ronald Richemond ke Matisan e pa egziste yon fason pou Gran Sid lan li menm kapab fonksyone nan kad yon antrevi Li ta akòde avèk youn e nan medya e nan e peyi an dimi nap pèmèt avèk gran piblik lan viv eksè sa kote Ronald Richemond e ta frape pye l atè pou l di e depateman e sid peyi an ta genyen anviwon 500 mil moun e kap viv ladan l yo pa oblije rete e bwa kwaze yo pa oblije rantre nan yon demach kote yo pa ka fonksyone e pou yon zòn ki ta genyen e sèlman e 300 moun kap viv ladan. Vwala, ebyen nou pral envite w tande ekstrè a medam mesye. Imaj sa ke n ap gade la a dwat lan, ebyen se Matisan. Se Matisan egalman nou gen imaj Vilaj de Dye tou egalman. W ap gade nan ki eta, nan ki kondisyon ke jisteman Matisan li ye. Ebyen jisteman la komisè Richemond li di w kraze sa nèt. E nou raple nou vrèman bò kote. Lucmane Delille ki te lanse iltimatòm nan epi nou t ap tande Rosemond Jean ki di tout operasyon k ap mennen ann Ayiti la pa rapò a kesyon kidnaping lan ebyen se nan keseswa Vilaj de Dye, Matisan se yo ki se la yo itilize an premye pou fè jan de bagay sa yo. Donk, ban nou envite w tande ekstrè a. Matisan pa gen plis ke, bon, konbyen moun oubyen 40 mil moun, men kounye a pa gen moun, pa gen plis ke 2, 300 moun Matisan kounye a la. Donk, yon tout popilasyon 500 mil oubyen 200 mil oubyen kèlke milyon de moun pa ka ap viv, pa ka ap soufri pou 2 grenn moun nan Matisan. Ke Matisan pa egziste, ke Majis Matisan pa la, pou ke le Sud, le Grand Sud li menm li viv. Leta se li menm ki genyen monopòl de la vyolans lejitime. Se Matisan ki pou pa egziste, Ke Matisan pa egziste nan kat jewografik peyi an e pou popilasyon gran Sid la pou yo viv. Ay de twa moun pa ka anpeche kèlke moun ou santann de moun viv. Vwala, vwala. E nou kapab wè ekstrè an pa dire two lontan kanmenm. Men fò nou poze w kesyon an medam mesye, ki sa w panse? Eske w dakò avèk komisè Richemond ki fè gwo deklarasyon? Nou kapab di, ebyen, Jimmy, nan kad dosye sa, n ap tounen ak dosye a bokou pi konplè aprè, men n ap kite Anderson elabore pa rapò avèk enfòmasyon ki relatif avèk jisteman jij Eddy Bar. Bon, Leonel, e menm jan nou te deja pale de lanmò jij Eddy Daran toujou e daprè Jij Wilner Morin ki se prezidan ANAMA, Anama nou konnen ki se yon asosyasyon majistra ki genyen anndan peyi an pou nou pa di ki yon ansanm jij ki fè pati aparèy jidisyè la men le tan n ap pwofite tou pou nou rantre avèk dosye sekirite pou nou fè swit avèk menm enfòmasyon tout alè a kote daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou bandi ak zam fann fwa nan moman e nan. e zòn e fòjak e daprè tout e dènye detay nou ta genyen moun e fòjak nan moman nap pale a pa gen kote e pou mete kò yo lakoz bandi sila yo ta rantre lakay yo pran machin jis anndan e pakin pou lenstan nou poko e ka di si gen e pèt anvi imèn e nou poko ka bay e yon bilan tou sou kantite Machin nan mesye sa yo ta vòlè nan paking e moun goumen sèlman sa ke e nou kapab e sinyale bandi ta anvayi e zòn Fò Jakan nan moman nap pale a e nap raple tou e se pa pou yon premye fwa ensidan sa e li menm li ta rive pandan ke yon nèg e tankou e Ti Makak 2 konsyan avèk e gwoup gang e Lory Baryan kap e dirije pa Vitelom ensi koni kote e on fwa yo te tante e antre Pou n pa di pran kontwòl e zòn e Fò Jak, gras avèk kè vijilans popilasyon an ensi ke kèk ajan e polisye, sa pa t rive fèt, men pou jounen samdi 4 fevriye 2023 a, mesye sa yo ki ta anvayi zòn nan rantre kay moun epi vòlè plizyè machin ki ta genyen nan e paking abitan e k ap viv nan zòn sila. Efektiman vre Jimmy, jij Eddy Garand, misye ta mouri la de yon Avc ke yo ta fè. Men nou wè, nou wè e selon jij an e Wilner Morin, se ta yon avc men jan yo pale de misye, misye pa t yon move, bon yo di misye pa t yon move jij, men le pli souvan nou wè nèg isi yo toujou di entèl bon moun, men apre ou wè e pi ta ou pral wè gen rapò k pral sòti ki pral fè w konnen tèl jij te nan konivans avèk tèl bagay, enben jij sa, enben jodi a la, men gen anpil nèg yo k ap mouri la se vre se maladi k ap tiye yo, Men gen anpil nèg tou nan antanke jij manje fo lajan, manje kòb moun mal e ki fè fè moun pran tè moun mal. Epi gen moun tou, gen moun ki espere ke yon nèg sa pap mouri anba maladi. Men mwen espere ke jij Eddy Daran e men e pase gen bon jij tou wi pandan nap pale sa. M swete jij Eddy Daran li pat e fè pati jij. ki san sèman ak mò, m kwè misye te sètifye, men jij ki tap e konbat e wè kòman fè moun pèdi tè yo, wè kòman ap ap fè de de de devye ann di jijman, mwen men men malerezman jij Eddy Daran enben misye mouri, men jiskaprezan jmi nap ankete sou jij sa pa rapò avèk lòske l te avoka, li te jij de pè, enben jodya la ki aksyon ke l te komèt. ki pozitif ou negatif andan sosyete a Anderson. Men kounya la nou pa ka al nan fè kòmantè negatif ou kwak se swa apa ke fò nou bon jwè pou nou di kòdoleyans paske la etan donnen ke nou pa gen twòp enfo pou nou ta di w si se yon si misye te nan koripsyon ou pa men Ayiti pa pwodwi bal, li pa pwodwi zam, kote bal sa yo soti, kote zam sa yo soti. Vwala, ebyen ann tou pwofite salye Anderson. Bon, e m ap di bonswa Djimi, bonswa Leonel, bonswa a chak grenn moun ki konekte avèk chanèl Moun Afè Bon TV an pandan n ap. tou rantre nan aktyalite enben e jodi a la nou wè kote e jij e daran e ase souvan nou toujou ap pale e de koze sa e lè nou e konn ap dil gen yon seri nèg ki fè pati aparèy e jidisyè la prezidan Jovenel Moïse te deja nan Kou Dapèl Pòtoprens lan ta pèdi lavi li swit avèk yon aksidan kadyo vaskilè e nou wè Asosyasyon Nasyonal Majistra Ayisyen yo, ANAMA, ki ta wete chapo yo devan depouy defen an e yo fè konnen majistra sila se te yon majistra ki te entèg pou n pa di youn nan moun ki te parèt plizoumwen klin parapò avèk lòt jij ki te konstitiye Aparèy jidisyè la toujou daprè menm nòt sa a nama mete deyò a nama ki gen yon moun tankou jij Wilner Morin e nan tèt li li fè konnen se te yon majistra ki te trè konpetan epi entèk se sa jij Jean Wilner Morin ta presize nan yon nòt de senpati li mete deyò e pou fini nou wè Jij E. Wilner Morin fè konnen se yon kòlèg, se yon frè, se yon gran majistra ki ta pèdi lavi li. N ap raple tou ke nan jou ki sot pase yo gen yon jij pami 28 jij kote Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè la te mete non l deyò atravè yon lis kòmkwa li fè pati jij ki pa sètifye. Lè nou pale de jij, ki pa sètifye, nou konnen e konsèy siperyè pouvwa jidisyè la te met mesye sa yo deyò paske yo ta nan e bagay e ki louch, gen anpil nan yo ki pa remèt e papye e bag de yo, jiska mentenan nou pa gen nouvèl jij sa e ki te fè aksidan e vaskilè serebro a, men e pou jij Eddy e e Daran li menm li ta pèdi lavi li swit aprè yon aksidan e kardyo e vaskilè.